on non. M ba w on non. Non, mwen menm m pap rete sou on non, m ap rete sou tout nèg Raboto. M pale pou tout moun Raboto. Non, ou pa ka pale pou tout moun. M pa pale de, li pa chef gang. Yo nan presize, yo di sa w konnen de moun sa. Gade, mwen menm mwen tou pwofite pale. Anyen, ou di ou pa konnen anyen de li. Non, mwen konnen Aboulò. Konkou mwen konnen anpil jèn Raboto. Mwen tou pwofite pale de tout jèn Raboto yo. paske jodi a. Depi lanmò prezidan Jovenel, nou vin genyen pratikman 2 zan n pa ka travèse ni ale Matisan. Sepandan, gang yo vin ap ogmante e konplo ki te bay pou touye Jovenel la, Vitelòm frape fò e se sa ki mennen tout deblozay sa yo, selon sa Stanley Lucas rakonte. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon an Jodi a nou se madi ankò nou se Sofia TV 83 se moman pou nou pote pou ou tout dènye enfòmasyon kap domine aktyalite a nan echèl entènasyonal la pa rapò ak blan oligat yo pa rapò ak blan rasis moun ki pa lwe wè peyi m vanse Stanley Lika bay plizyè etap ki konjige epi mete toutouni 2 zansyen prezidan ou ankò senatè moun ki nan pouvwa a Ki koz pèp la nan sal ye la e se yo menm ki maniganse gang yo pandan l pale de mannan maniga ki te aksepte yon nèg tankou Erik Jean Baptiste mouri kote l ap prepare jounen jodi a la pou l ta fè koudeta politik li epi pi plen pi pli poukwa pa ak Fritz Louis se menm bagay la e se 21 31 Se sa k ap regle jodi a. Kote n ap pale a la, mouvman Bwa Kale a ki repandi nan tout peyi a, pratik panse tout vil yo ki deja ap pase dè nèg ki koupab oubyen inosan alenfinitif, Stanley Lika rakonte, bagay sa a pral rive pi lwen toujou, yo pral kòmanse pran nèg ak palto yo epi touye yo, lè sa a pèp la pral bay tèt li jistis vrèman e si tout fwa nou pa leve kanpe, peyi a pral pi mal. Ariel Henry. Stanley Lika, mete l toutouni nan dosye lanmò Jovenel la, poukwa pa nan zak kominote entènasyonal la mete sou do Ayiti, menm jan an tou yo bay anpil pwoblèm pa rapò ak nèg ki kenbe pouvwa a epi ap kontinye bay bandi zam ak bal pou kraze peyi n. Medam, mesye, anpil enfòmasyon nan nouvèl la, konekte ansanm avè n, Sofia TV 83, Stanley Lika t ap pale ak Busta John, men nouvèl la. Nou fatige wè blan ap ranse nan figi nou. Nou fatige tande Kanada di w li gen 30 an l ap voye kòb bay de zasasen. Yo mete asasen yo, se yo k ap enstale yo, se yo k ap retire yo. Lè nou pa dakò yon moun, yo remete yon lòt. Nou di sètase! Ase sètase! Nou mande w fyète dèzòm, yon fyète de fanm. Èske w se yon Ayisyèn? Èske w renmen jan peyi w la ye a? M pa kwè w renmen l. Mwen m pa renmen l. Si m pa renmen l, ou pa ka renmen l tou. N ap fè yon batay lan entènasyonal la. Nou pa bezwen konn ni viza, ni paspò, ni sitwayènte. Fòk Kanada respekte nou. Fòk Etazini respekte nou. Se pa respè pou yo konnen ke w egziste. Nou di n ap bloke. N ap bloke dè ris total. Nou bezwen minimòm 2000 moun le 11 jen, medam mesye. Minimòm 2000 moun! N ap wè si nou kapab fè di sa minimòm 2 mil moun pou nou bloke Kanada, pou nou fè yo tande nou lese pase karyè nou pa vle personas non grata sou anndan peyi a. Peryòd. Minimòm 2 mil moun nan Kanada pou nou moutre Justin Trudeau ou pa zanmi nou vre. Se pase karyè pa sipoze an Ayiti ankò. Fòk nou korije kaye vagabon sa yo. Fòk nou korije nèg sa yo. Nou di l e m ap toujou di l, m ap redi l ankò. Nou gen dwa pa dakò avèk mwen, ou se yon Ayisyen, ou gen dwa rayi m, men pa rayi batay la. Nou gen de zansyen prezidan ki te pran 25 an Nelson Mandela, yo te mete dosye sou do l paske li te vle chanjman, yo ba l 25 an prizon aprè yo wè ke l pa t koupab. Nou konnen gen anpil nèg lan entènasyonal la se sa yo ta renmen wè pou mwen. M konnen gen anpil nèg lan entènasyonal la se sa yo ta renmen wè. Men jodi a nou di Ayiti pap rete jan l ye a. Pastè Malory, medam mesye, an nou koute pastè Malory. Bagay la yo chanje lan kan enmi an. Bagay yo chanje e yo fèk kare chanje. Yo pa vle nou met tèt ansanm pou ke travay sa pa rive la. Yo pa vle nou met tèt ansanm pou ke Ayiti pa soti nan sa soti a. Jodi a nou di n ap retire l nan sa ki li ye a. Yo pa vle nou ini nou ansanm paske yo ap pale, pale pou yo dekonekte nou. Nou di nou pap dekonekte. Stanley Lucas kòman ke ou twouve batay Bwa Kale sa an Ayiti Stanley? M ap fè yon ti rezime pou ou oditè an 3 pwen, kisa k fè ke nou rive nan Bwa Kale a? Ok. Nimewo 1 Pèp la gade li wè otorite leta ki ta dwe ba l sekirite se yo menm ki nan gang wi. Pèp la konfime ke minis de lenteryè Alice Quitel te nan kidnaping yon pastè e misye nan gang. Pèp la konfime ke minis de lajistis lan. ki responsab de la jistis e de la sekirite nasyonal, li nan trafik zam e li nan gang. Premye minis lan ki nan konsèy siperyè de la polis nasyonal, ou tande yon chèf gang, Vitelhomme Innocent, k ap eksplike kòman l konn kowòdone a premye minis lan pou fè san koule pou l te pran pouvwa nan tiye prezidan e premye minis lan nan gang tou. Yo pral tande sa talè wi. Sekretè. 2 direksyon jeneral, meri de Taba plis kòb leta. E se pou sa nan entèvyou ke Vitelhomme fè yo, li di jiska la dènyè minit li te an negosyasyon a nèg yo. Wi, li di l. Bagay ki fè bagay la vin gate, se ke lè Vitelhomme voye avoka l al reprezante l pou pale avèk Josué Pierre-Louis nan palè, lè nèg yo pa jwenn yon akò, sou sa k te dwe bay. Pandan avoka Vitelhomme nan ap sòti nan palè, Josué Pierre Louis fè Izo 5 segonn kidnape l. Pou yo te lage misye, yo fè l peye 100 mil dola. Depi lè sa, baay la gate. Donk sa vle di ke se yon gwoup de nèg ki nan gang. Premye rezon donk ki fè ke Bwa Kale a kreye, se paske otorite k leta ki la depi 22 mwa, pou bay pèp la sekirite se yo menm depi 5 an kap fè san pèp la koule andedan peyi avèk gang. Premye etaj la se kiyès? An nou bay pèp la. Gang yo katè a. Gen apeprè yon trantèn de gang katè a ki nan premye etaj la. Nèg katè yo. Lè Jimmy Cherizier, lè Ti Lapli, lè Izo 5 segond, lè Vitelhomme Innocent, tout moun sa yo nan premye etaj la ke yo ye. Dezyèm etaj la ou genyen manm gouvènman an ki nan gang, lidè politik pa egzanp sdp, Nenel Cassy, Ricard Pierre, Kato, Evalière Beauplan, nou konnen yo, m pa menm bezwen ban nou yo. Ok. Lidè politik ki nan gang yo. Ansyen palmantè ki nan gang, nou konnen yo paske te gen odisyon ki te fèt nan sena a ki bay tout depite a tout senatè k nan gang. Depi w al gade videyo sa a w ap wè, tout depite a tout senatè. Ou jwenn depite Prentan Belizè k ap di w li menm l abitye touye moun, l abitye rache moun, li nan dezyèm etaj la. Ya, misye nan dezyèm etaj la. Twazyèm etaj la. Toujou nan dezyèm etaj la, ou gen pastè legliz ki nan trafik zam. Li yo nan dezyèm etaj la tou. Ou gen twa dwazimen ki nan dezyèm etaj la ki nan gang, k ap pwoteje gang, k ap kore gang. Ou gen 3 jounalis, gen youn ki tout lajounen li di w l ap distribye zam bay gang. Ok, li menm li fè pati de dezyèm etaj la tou? Li fè pati de dezyèm etaj la. Ok, se yo menm mwen ta pral. Koulye a nan twazyèm etaj la, koulye a nan e, e nan twazyèm etaj la ou jwenn e oligak yo ki kreye gang yo nan peyi a. Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Edouard Baussan, tout nèg konn kiyès yo ye. wi katriyèm etaj la. E gen video prèv. E ou gen 3 ansyen prezidan ki nan gang, Mateli nan gang, Aristide nan gang, Privè nan gang. Nan twazyèm etaj la, nou menm antan ke pèp, gon defi pou nou leve. Paske lè w ap pale de sekirite, li pa gen kan politik. Se konsa Salvadò rive fè sa l ap fè a. Pa egzanp, Salvadò te gen 4 ansyen prezidan ki te nan gang, yo mare 3, gen youn ki kouri sove Nikaragwa pou yo pa gen tan mare l. Nou menm Nou paka nan pas pouki nan afè gang gen de nèg yo dakò pou yo mare mateli wi gen de lòt nèg ki pa dakò pou yo mare mateli gen de nèg ki dakò pou yo mare aristid gen de nèg ki pa dakò pou yo mare nou paka nan bagay sa depi yon ansyen prezidan nan gang fòk nou marel paka gen depi w nan pas pouki se pou sa m di w lite. pou kraze sistèm gang nan e pou retabli lasekirite, pa gen paspouki. Nan kèlkeswa kan politik, kan ekonomik, kan sosyal ke moun nan ye, depi l nan gang, fò nou mare yo. Donk jounen jodi a, sa trè enpòtan pou tout moun konprann, la lit kont lensekirite, la lit kont lè gang, batay ke n ap mennen pou retabli lasekirite e lapè nan peyi a, Li pa gen kan politik, li pa gen patizanri politik. Yes. Donk lè m di w m pral mare Mateli pa vin pale avèk mwen. Pa di m anyen. Lè m di m pral mare Aristide pa vin pale avèk mwen. Yes. Lè m di m pral pare Privè pa vin pale avèk mwen. Tou lè 3 prezidan sa yo, yo fè san koule paske yo nan gang. Wi. Menm jan tou lè m pral mare Boulos, m pral mare Vob, m pral mare Bosan pa rele m. Bravo. E se sa k lit kont lensekirite a wi. Yes. Katriyèm etaj. Katriyèm etaj la se blan globalis kowonpi an, enstabilite politik la ap bon pou l ka vòlè tout sa l bezwen nan peyi Dayiti. Sa vle di ke 80 pousan zam a bal ki rantre al jwenn gang yo soti Florida. Pa gen yon blan ameriken ke yo sanksyone pou sa non. 15 pousan nan zam a bal k antre k al jwenn gang yo se Sendomeng. Pa gen okenn dominiken ki sanksyone pou sa non. 5 pousan soti Jamayik. Donk jounen jodi a, elit globalis kowonpi ki pèmèt zam aba rantre nan peyi a, se pou objektif politik e ekonomik ke yo genyen. Objektif politik elit globalis kowonpi a, se le maintien de l'instabilité politique ki pèmèt li al vòlè tout sa nou gen anba tè e anba lanmè peyi Dayiti. Nou deja elabore sa nou genyen anba lanmè e anba tè, m pa bezwen antre nan detay yo, nou tout k ap tande la a nou gentan konnen richès ke nou genyen anba tè, e anba lanmè. Donk enstabilite politik lan, li bon, li bon pou elit globalis kowonpi ki bezwen vin piye nou. Se sa y ap fè Kongo. Yo, yo ame yon pakèt moun k ap goumen nan peyi Kongo pandan ke moun y ap goumen epi y ap vòlè tout sa k anba tè peyi Kongo. E se sa y ap fè nou la tou. Yes. E sa y ap eseye fè nou la a. Men pèp nou an pi rezistan e pi konpreyansif. Ou konnen nou menm, nou se yon pèp. Nou gen tout ane endepandans sa a yo e nou konn mòd de fonksyonman blan vòlè a jounen jodi a malgre tout sa blan y ap fè nan konplo pou entèvansyon militè ke nou pa bezwen depi jiyè 2022 l pa ka mache nou di blan an ou bezwen ede nou ban nou 2 elikoptè de konba ban nou 15 cha daso ban nou 500 mitrayèt 50 pou lame a lapolis nou ban nou 500 arpidji ban nou linèt a enfrawouj ban nou fizi snaypè k ka pese beton a blòk. Ou konn kisa pou ban nou. Blan parèy ou an Ikrèn ou konn kisa pou ba yo. Se pa nou menm nèg nwè peyi Dayiti pou pa ta konnen kisa pou ban nou. Ou pa vle bay li paske w ap mennen yon politik rasis e vòlè pa rapò a peyi a. Egzakteman. E Bwa Kale a ou apwouve Bwa Kale a pou l rive sou kèlkeswa moun ki nan koripsyon e moun ki fè peyi a mal Stanley nou konnen Bwa Kale a ou apwouve l anndan peyi a. Bwa Kale a dwe manyen tou lè twa etaj ensekirite a. Se yon mouvman de lejitim defans pèp la. Kote nèg sa yo te ye lè yo t ap maspinen moun nan katye popilè yo pandan 5 an ki sot pase la a? Nèg yo tiye moun yo. Nèg yo vyole fanm nan katye popilè. Nèg yo fè krim sou de timoun, de granmoun, tout kalite laj sibi. Nèg yo fè kidnaping sou pèp la. Nèg yo dekapitalize ekonomikman moun ki nan katye popilè yo. Kote moun yo sa yo te ye? Donk jounen jodi a, pèp la gen pou l striktire mouvman an. Fòl veye tou pou oligak, pou Ariel, e pou yon seri de politisyen pa vin enfiltre mouvman, paske gen tantativ, gen 2 tantativ, gen yon tantativ denfiltrasyon, gen yon tantativ de rekiperasyon. Banm baw detay oditè sou tantativ denfiltrasyon e tantativ de rekiperasyon. Yes. Tantativ denfiltrasyon yo, se pou al fè de bagay pou yo metel sou do bwa kale a. Pa egzanp, atake yon konsila etranje. Atak on òganizasyon entènasyonal, òga, atak on anbasad, epi y'al di w se bwa kale, e pa vre. Se oligak yo k'ap planifye sa, e pa ou menm. Sa pa fè pati de mouvman w. Ou pa nan atake òganizasyon entènasyonal, ou pa nan atake anbasad, ou pa nan atake konsila. Donk depi w wè sa ap fèt, moun k'ap fèt la, se li k bezwen enfiltre pou l kraze bwa kale a. Veye yo. a enfiltrasyon an. Rekiperasyon an koulye a. Madan Maniga bezwen sèvi a bwa kale a pou l fè koudeta pa l pou l ranplase Ariel. Veye yo. Fritz Jean bezwen antre anndan bwa kale a pou l fè koudeta pa l epi pou l pran pouvwa a li menm. Veye yo. E menm jan tou Aristide nan Salut Public vle fè menm bagay la. Sa a se moun k ap eseye rekipere mouvman pèp la. Pa gen rekiperasyon jounen jodi a. Waw waw sa se bel e byen mouvman bwa kale pèp la kote gen pèp la li menm li sipoze kanpe anndan mouvman e san relach anndan peyi a ki fè anpil moun anpil kè kase e lan entènasyonal la gen gwo kè kase lan entènasyonal la sou mouvman bwa kale ak an ayiti a Stanley Pase gen anpil anpil pawòl piman ki lanse sou dosye mouvman Bwa Kale a anndan peyi a, men yo menm tou bò kote pa yo, yo gen gwo kè kase, non pa jis pou pèp, bon yo pa gen kè kase pou nou, men yo gen gwo kè kase pou enterè pa yo. Stanley, kòman w twouve sa? Bon, gon pakèt nèg ki t ap pase Prezidan Jovenel Moïse nan betiz lè y ap jwe ti videyo, e moun mwen kite dèyè yo, kisa n ap fè avèk yo? Apa moun yo nan bwa kale a la. Wi. Moun prezidan Jovenel Moïse yo se yo ki tap viktim la a wi anba anba gang yo pandan 5 an ki sot pase la a. Depi yo touye prezidan nèg yo monte vitès ensekirite a wi. Pou yo montre ke yo ka fè sa vle. Lè prezidan an te di ke moun mwen kite dèyè yo kote yo. Apa yo. E li k bò bwa kale a la a. Donk o nivo entènasyonal la, se si ke elit globalis yo, yo enkyè. E sa pa nouvo. Se pa premye fwa nou kreye enkyetid bay elit globalis kowonpi an. Paske e pa elit globalis kowonpi sa a ki te mete yon sistèm kote moun nwa pa t moun, moun nwa se te esklav ke nou te ye, ki te la pou te sèvi sistèm nan. Premye bwa kale ke nou te fè a, se li k chanje mond lan, kijan fè pou yo pa enkyè a? Paske yo sonje kisa n ka fè. Premye bwa kale nou fè a, nou nou kòmanse l an 1789, nou fini l le premye janvye 1804. Yes. Avèk batay de Vètyè anvan premye janvye 1804, 18 novanm 1803. Epi le 18 me, nou monte yon drapo, drapo ke n fè a, e li k pral chanje mond lan. E drapo sa a pral di ou menm kòm pèp sou latè, Ki ap esplate konkou esklav, Bondye pat fè w pou sa tout bon jan nèg yo te vle fè nou konprann nan, ke Bondye te fè nou pou esklav. Donk jounen jodi a, nèg yo chonje, fò yo pa pran a la lejè, lè pèp ayisyen an kòmanse yon mouvman bwa kale, fò w pa pran sa a la lejè antanke blan. Pase blan an sonje ke premye bwa kale ke nou te fè a, se li ki te kòmanse nan bwa kayiman ka pral fini avèk la deklarasyon de la premyè repiblik nèg di monn le premye janvye 1804, ki kraze fondasyon sistèm esklavajis lan. Wi. Donk jounen jodi a, lè blan an wè gen yon dezyèm bwa kale ki kòmanse, blan an konnen ke menm jan lè nou te kòmanse avèk seremoni Bwa Kayiman an, nou pa t kanpe jiskaske nou vin jwenn endepandans, blan an konnen ke bwa kale sa a ki kòmanse la a, li fèk kòmanse, li poko pran vitès siperyè l. Non. Nou menm lè nou te kòmanse bwa kale ke nou te fè nan Bwa Kayiman an, Bwa Kale ki te kòmanse nan Bwa Kayiman an, li vin pran prèske dènye vitès siperyè li le 18 novanm 1803 dans la bataille de Vertières e l pral komemore premye janvye 1804. Se sa premye Bwa Kale a te bay wi. Donk blan an konnen nèg ki sòti nan peyi sa a, chak fwa yo fè yon Bwa Kale pa gen griyen dan ladan l. Donk se nòmal ke blan an enkyè paske sistèm ke l mete a an danje avèk dezyèm Bwa Kale sa a k ap fèt la a. Exactement paske sistem nan neg yo yo choke. Kote blan an te ye Busta pandan 5 an prezidan Jovenel la? Prezidan Jovenel mande nèg yo e èd pou ranfòse kapasite lapolis e lame yo pat okipe nou. Prezidan Jovenel Moïse voye achte blende Kanada, li peye yo bay konpayi Enka. Gouvènman Kanadyen an bloke l, li pa bay pèmi dekspòtasyon yo jiskaske yo touye prezidan an. Kote blan sa yo te ye pandan 22 mwa ki sot pase la a? Kote san pèp ap koule nan peyi Dayiti? San pèp ap koule nan rigòl konkou se dlo sal ke l ye. Nèg yo pa t konsidere san pèp kòm san moun tout bon. Kote yo te ye pandan 22 mwa sa a? Epi bap, bap pèp la kanpe 26 avril, li di sa a pa ka fèt ankò nan peyi a, epi se lè sa a blan ap vin reyaji? Se lè sa a Ariel ap vin reyaji? Se lè sa a matant ki nan radyo e ki restavèk Dimitri Vorb ap vin reyaji? E vre? Ben, sèt egzakteman, enben se lan mouvman sa tou ou nou wè nou menm batay entènasyonal la li nesesè pou l kontinye fèt anndan entènasyonal la pou kapab fè yo konprann Ayiti pa pou kont li. Ki sa ou panse Stanley? Non, nou pa janm pou kont nou, wè, paske pou yon nasyon rive men devan tout gwo pisans blan sa yo ki te mete l esklavaj men. Epi ou leve yon jou maten ou kanpe ou kraze sistèm esklavajis lan e e e ou pat janm pou kont ou menn. Lè ou pa janm pou kont ou an, sa vle di sak anlè yo tap gade w monchè e pa sak atè yo non. Se sak anlè yo ki tap gade w wi menn. Non men paske nap pale. Kòm yon pèp nèg nwè ki te pou kont li paske banm yon bagay. Lè ou pran tout gwo pisans sa yo Lespay, Langletè, Lafrans ki te 2 pisans militè ekstwòdinè dan lemond alepòk epi pou wè jan nou kanpe a nou kanpe pou kont nou. Epi nou mete pisans sa yo atè nan peyi Dayiti le 18 novanm 1803. Sa w ye? Sa vle di ke ou vin montre ke nèg nwè a siperyè, si se pa egal, a nèg blan an monchè. Depi lè sa a, blan ap veye w monchè. Kòman ou fè yon ti pèp konsa ki pa t menm 3 milyon de moun ou 2 milyon moun sa l te ye a lepòk la, ou jwenn mwayen ou kase ren lame blan ki pi pisan nan mond lan? Blan ki vle etabli on doktrin de siperyorite sou moun ki gen koulè nan mond lan men se ou k vin kraze l. Se pou sa chak fwa w fè on mouvman nan peyi sa a, blan an pa pran l a la lejè. Kòman fè on peyi ki piti konsa ka chanje listwa tout mond lan? Se sèl peyi sou latè ki fè l wi. On ti peyi konsa, ou, ou, oditè, tande byen! Yon ti peyi konsa ki nan karayib la, ou chanje listwa tout mond lan wi. Chanje tout istwa. Ou chanje sistèm ekonomik e politik e sosyal mond lan wi. Se ou k vin bay dwa de lòm wi, antanke peyi, lè w kraze lesklavaj wi. Donk nèg yo bezwen byen antandi, nèg yo gon gè de bas entansite y ap fè kont nou tout lajounen. Yo sèvi yon seri de oligak avèk ti anako popilis pou pou devlope lakay nou. on culture de inferiorité pou eseye elimine culture de superiorité ke n tou genyen, ke n toujou genyen an. Se la a pou n veye nèg yo wi, pou yo pa disparèt culture de superiorité nou an wi menn. Anako, m te konn sa anako popilis ki vin avèk kilti kòm si nèg lwen anba blan. Mwen nan peyi Dayiti m leve a menn. Pa gon moun ki pi gran pase Ayisyen non menn. Nou se premye. Yo egal nou men ou pa pa gen moun ki ka vin pran pòz yo pi gran nan nan Ayiti m leve a e menm. Donk se kilti sa a ke nèg yo bezwen disparèt. Yo vle efase DNA nou. Yo vle efase rasin nou. Yo vle efase tout sa Makandal, tout sa Akawo, tout sa Desalin, tout sa Kapwa Lamò, tout sa Tousen Louvèti kite an matyè de kilti de moun sa nou ye a. Nèg yo bezwen efase l. E pou sa gen de lè. Jounen jodi a, e pa yon bagay ki move lè se yon pastè ki pran konsyans non. Paske nèg yo konprann yo ka sèvi a legliz pou antere kilti sa a. Erezman, nan san pastè a, nan DNA pastè a, nan kè pastè a, nan tè pas, nan tèt pastè a, Akawo retounen, Makandal retounen, Kapwa Lamò, Tousen Louvèti, Kristòf, Desalin retounen. Yes. E sa k fè nèg yo sezi wi. Sa vle di ke si les pères de l'indépendance Retounen nan tèt pastè a, retounen nan tèt tout ayisyen, sa yo vle fè avèk nou an yo pap ka fèl. E Luca pou nou kapab pase nan lòt direksyon Luca ki mesaj ou ta voye bay pastè ki genyen yon pil fidèl devan yo, ki mesaj aprè ke ou fin tande pastè Malory ki debòde ki anchene li menm mentnan. Pawòl li se pa de ba yo levanjil kapon, yon levanjil tèt atè, men se de kanpe, de ba yo vrè levanjil pou ke pèp la santi ke l se moun. Batay la se nan men pèp la li ye. E ki mesaj ke w ap voye bay tout lòt pastè ki di w non si yo rantre nan dosye politik Ayi, si yo rantre nan dosye Ayiti, se politik li ye. Ki mesaj w ap voye ba yo Stanley? Menm jan Boukman te sèvi a bwa kayiman pou chanje listwa mond lan, Jounen jodi a, pastè Ayiti gen posibilite fè chak legliz tounen Bwa Kayiman pou chanje listwa k ap vini la yo. Paske ou menm antanke pastè, lè w fè seremoni anndan legliz ou a, se yon lòt Bwa Kayiman ankò w ap fè, ki pou bay moun nwa limyè, ki pou bay moun nwa solèy, ki pou fè moun nwa leve tèt yo olye bese tèt yo. Paske anndan relijyon. E jideo kretyèn nan gen de kouran. Gen yon kouran pou yo asijeti nou, pou yo mete nou nan lesklavaj, pou yo fè nou konprann ke n enferyè. Gen yon lòt kouran tou ki se kouran Makandal la, kouran Desalin nan, kouran Akao a, kouran Tousen Louvètye Desalin. Se li k bò Bwa Kayiman. Donk jounen jodi a, chak legliz detounen yon Bwa Kayiman pou ke lavni diferan de sa n sot viv pandan 5 an la a. Se nèg ki la yo ki nan tèt leta a, se yo menm a oligak ki kreye gang yo ki tap maspinen nou pandan 5 an. Jounen jodi a, gen yon bwa kayiman ki kòmanse kanapevè, gen yon bwa kale ki kòmanse kanapevè. Ann gade kijan pou n korije erè yo, garanti ke gen demen si w tonbe sou yon moun, moun nan se yon inosan li ye, verifye vrèman ki moun moun nan ye, paske ou pa vle ke yon inosan al peye pou lè koupab.